Michel Martelly, jodi a ou tou se penitansye nasyonal. Nou mande Kanada, nou mande Etazini, apre n fin sanksyone asasen kriminèl sa yo, fò n mande leta ayisyen an pou mete yo anba kòd, pou y al manje pa bokit, kaka pa bokit nan penitansye nasyonal. Pi gwo pwen k ap domine aktyalite a Bonjou bonswa tout moun Tou depan kilè, ki dat, ki moman, ki jou ou pral tande videyo a Pa bliye w konekte rezo enfòmasyon an Nou se Sofia TV 83. Boul la pete, bri kouri, nouvèl la gentan tonbe nan tout peyi a, yo pran prezidan peyi m ak premye minis ankò depite senatè nan vòlò, yo di yo ap vann zam, yo di yo ap bay gang bandi lajan epi finanse yo pèmèt yo fè tout sak pa bon sou bout tèritwa papa Desalin nan. M ap kontan prezante n modil enfòmasyon sa men kite m di n tou ansyen premye minis Laurent Lamothe ak bon zanmi l Michel Martelly gentan reponn byen vit peyi Kanada Lamòt mande yo pou yo prezante l dè prèv konkrè kote yo ta akize l li ta nan sa k pa sa. De gwo rezo gang ki te kraze nan peyi a, li di se li menm ki te fè sa. Michel Martelly pale tou li di depi 8 la la l ap mennen gwo batay nan peyi a e l ka vin prezidan ki koz ankò yo mete non l sou lis. Medam mesye kaka chat la pete bagay yo santi pawòl yo gentan ap bay gwo kè sote. Anpil nèg gen dyare e papye pral vann nan peyi a tankou pate cho. Jodi a Theriel dezabiye tout nèg ki nan gang yo, lis la fenk soti e bagay la dejenere, ou pral sezi tande nan ki detay mesye sa yo ye e kisa yo fè ak bandi, ki moun kap bay ti lapli lajan e kiyès kap pwoteje pi gwo bandi anndan boutèpapa Dessalines nan. Si ou poko fè sa sonje abòne ak chanèl pa w la Sofia TV 83, nou rete konekte tout nouvèl ak enfòmasyon nan peyi Dayiti e se koulye a la a nan moman sa a. Bandi gen plis pouvwa pase yon polisye. Alos ke au regard de l'article 136 de la constitution, prezidan an li se garan bonne marche des institutions republicaines. Paske li, misye inyore ke li menm, se li menm ki inisye bandi legal nan peyi a. Sèl sa misye bliye wi, se li menm ki inisye bandi legal nan peyi a. E pa blag map ba nou, e verite wi. Tande misye, kote misye? A tou lè nivo. A tou lè nivo. Yon bandi nan sistèm sa, yon bandi gen plis pouvwa ke yon polisye. A bon? Wi. Wi. Mwen menm m temwen konbyen fwa a ede bandi yo, lage bandi yo. Temwen? Temwen. E m temwen konbyen fwa yon polisye viktim yo pa okipe l? Wè. Yon te ansyen prezidan, ou se garan bòn mach enstitisyon yo. Non, non bay bay mèsi. Lè. Mèsi, mèsi. M pa janm bay manti sou vagabon isi. Depi ou wè m tou lè nan vòlò, nan vòlò, l nan vòlò. Depi ou wè m di w yon nèg nan gang, li nan gang. Depi m di w li nan kidnaping, nan kidnaping. Mande Martelly eske l pa janm pale ak ti makak? Mande l sa. Tande byen sa m di a wi. Se nan sitirans pèp ayisyen, se nan tolerans pèp la ki koz nou rive la. M te ka twonpe m de bòn fwa. Apre sa pa gen ankenn nèg la yo site mwen ka vin fè rara ke m gen dout sou yo. Paske mwen denonse yo deja isi a. Kounya Gary Bodeau pansel se bon moun. Misye rive kòm jenn gason li gen chans privilèj poul rive nan parleman, sa lal fè? Lal pran yon doktora nan fè seyans malatchong. Depi nan jèn kore jèn misye kòmanse gate. Se pa avan yè map denonse Gary Bodeau kap simaye kòb anlè a la, e m patap di n sa avan yè la m patap di n sa? Misye genlè pa konprann ke li fè pati yon strikti politik ki rele Boukliye, epi l pran yon nèg, yon chèf gang ke o, e pa mwen non, e Odma Louissaint denonse kòm nèg ki inisye l nan gang Profane Victor epi l ba li kowòdone pati an. Li mete l prezidan pati Boukliye. Misye genlè bliye bagay sa, misye genlè bliye sa Kounya kisak pase la presse et les autorités haïtiennes? Yo pa rann yo kont ke yo menm yo pa gen anyen kap mache nan peyi a. Zafè pou pèp ayisyen pral vote malandren pou mil pyas la, sa dwe fini nan peyi a. E ti sanksyon Kanada ap bay Etazini e pa sa. Se pèp ayisyen ki dwe bay pi gwo sanksyon an. Pran ti pati sa, jan zanmi an di, fè tiktok avèl. Sanksyon Kanada ap bay Etazini, sa yo, jan Lanbè di l, se di pipi de cha. Pi gwo sanksyon an, se pèp ayisyen k pou bay li. Sa di Kanada, li fè esè a, son balon desè. Men sanksyon ke n bezwen an, se pèp ayisyen k pou bay li. E se moman plis ke jamè pou mouvman Bwa Kale a te pran nesans nan peyi a. Paske n soufri, e se sa Jabas chante, sèt ase, nou pa kapab ankò, n ap soufri. Kòman w imajine la sosyete? On nèg ansyen prezidan de la repiblik. Misye konsyan nan sistèm li ye a, bandi gen plis pouvwa pase yon polisye. Alòske, o regard de l'article 136 de la Constitution, prezidan li se garan bonne marche des institutions républicaines. Le prezidan de la repiblik misye konsyan nan sistèm sal ye ke lap dirije a on bandi gen plis pouvwa pase on polisye pa bay konsa sa vle di ke nan sistèm sa on bandi gen plis pouvwa pase on polisye e kounye a sa sèj pat konnen sèj ino lendò ki tap poze kesyon pat konn sa ti lapli pral raple n sa. E misye pral raple pase lè sa ou konnen te gen ti bagay G9 ki tap fini ki tap vin pral fòme pa la swit ou konprann bagay sa yo potko gen tout deblozay sa e misye misye kache yon ti verite bay Morvan Morvan nan itil wi e misye itil e se vre ou gen dwa di de bagay kritike men apa apa nap pran jodi a nap pran jodi a kòm jeneralman e lè blan pale nou konprann nou byen nou dakò paske se blan. Men lè se ti nèg ki pale nou minimize l. Minimize l. E ben ekoute, ti labli te di n sa. Sa di si yon nèg pa konsyan, se pandan rive phtk nou tonbe nan twou fatra n ye la, ou pa moun. Ou pa moun, sa di la pa gen defans. Ap di yo, m konnen lavalas ou ye, se makout ou ye. Non, son verite. Pandan 25, 30 dènyè zane yo la, peyi a an difikilte. Te gen ensekirite, men pat nan nivo sa. Avèk larive di phtk, peyi a efondre. Pa gen anyen k ap mache an Ayiti aktyèlman la. Anyen, absoliman ryen ditou. Ryen ditou. Pa gen anyen k ap mache. Tout enstitisyon kraze. Lapolis, kounye a n gen yon polis, chaje bandi anndan polis la. M pale w map travay sou plizyè la ki nan gang kanaran polisye wi ki nan gang jeff la nan kanaran map travay sou yon bim la yon boyd ki nan gang jeff la kanaran m pa di n sa eh ben w pat konn sa eh ben tande non tande sa map tounen sou bagay sa demen Se yon ti lòsyè, se yon egzanp m ap ba nou pou m ka di nou lòt pawòl. Tande byen. Ok. Ki kote Ti Lapli ak gwoup li jwenn zam ak minisyon? Kilès ki peye yo pou materyèl sa yo? Ban m di ou, m ap di ou yon bagay ki trè senp. Ki kote Ti Lapli ak gwoup li yo anba jwenn zam ak minisyon? Kilès ki peye pou materyèl sa yo? Li te ba Daniyèl yon galil pnh. Li te ba Krisla yon galil pnh. Li te ba Ezekyèl yon galil pnh. W ap gade Kris, si w ap gade yon foto Krisla fè a yon galil nan kou l, se lè sa Mateli te bay galil sa yo. Tèt kale te gen youn e Krisla te gen youn. Anojou, galil pa tèt kale a lan elit lan menm la, elit la anojou la. Konprann? Nan kan pa a ankò, Jovenel te bay Krisla yon M4. Li te bay anprann tout kale yo M4. Sa vle di jounen jodi a menn, se wè nou wè zam ap, se wè nou wè zam ap antre nan peyi a nou menm n achte zam, nou fè zak n achte zam. Paske ou konprann, lè w anfas yon gwoup bandi, ou konnen e prezidan k ap pwoche, ou menm e tou e tou nòmal tou ou menm pou w fè zak tou ou menm pou ou kanpe baz ou tou, pou w kanpe baz ou menm pou yo pa detwi ou menn. Teriel telus andan vant foumi an pot tout pou. Fè chèlbè fè chèlbè teriel ou fè kòw lè teriel pale vagabon pè kè vagabon fè bby. Non pa gen problem pa gen problem non Sony pa gen problem gon jou na konprann non ou wè lè nap fè peyi tout bon nap konprann E ou konn sa ki deranje m, se paske m konn ap gade kòmantè kèk jenn gason, jenn fanm sou rezo yo, ki panse ke se mwen k pwoblèm nan, se Lynn, se Morvan, se nou k pwoblèm nan, se Azayèl, sa di tout moun k ap pale kont ensekirite, bandi, kriminalite, kòm si se nou k pwoblèm nan. Souvan genyen ki di oh ou pran pòz ou si ou ta chita nan peyi a sim te nan peyi a nou tap tiyem deja bon jovenel anndan kal yn touyel epa mwen m pata manje deja an ou panse sim te nan peyi a m tap ka fè sa map fè la konsa atansyon konbyen ayisyen kap kite ayiti depi dèzane ki pat janm pran inisyativ fè sa map fè la. Paske yo pè pou yo pa mouri, nèg a manje yo, bon m di w, nèg ap manje w se lè w antò. Bon mesaj pou dyaspora yo, pwiske Mateli pa an Ayiti, anpil nan mesye yo pa an Ayiti. Ki mesaj ou gen pou dyaspora yo? Jodi a, m ap di frè m ak sè m ki te kanpe, t ap milite, t ap batay pou n derasinen ekip asasen kriminèl yo, Michel Mateli pa ka nan mawon, Dimitri Vorbe pa ka nan mawon Ozetazini, Reginald Boulos ki mete m nan povrete a pa ka nan mawon. Jodi a l nesesè pou n mache chache yo. Nou ka pa ka mete dife, men sa n ka fè a fè l. Fè lejitim defans nou. Mateli pa kab jwe bal nan figi moun nan mond lan. W ap di ki rezon ki lakoz pandan w ap pale a e w gen tout ebyen sa yo ki antoure w la. Jodi a papa Boukman, lè l te soti an Afrik, li pa t gen Galil, li pa t gen yon seri de zam mèsenè yo genyen la. Men li te mete tout espri zansèt li yo. Li te rele tout espri lenmò bò manman l, tout espri lenmò bò papa l. Jodi a n di pèp ayisyen an, leve kanpe pou n al pou n al di nèg sa yo sètase. Pandan Kanada ap sanksyone yo sa n ap fè? N ap achte manchèt nou, n ap koupe tèt, n ap koupe tèt pandan Kanada. Pandan Etazini, pandan Lafrans ap koupe viza yo, nou menm n ap achte manchèt nan magazen. Sa n ap fè? N ap koupe tèt? Boule kay! N ap koupe tèt? Boule kay! N ap koupe tèt? Boule kay! Jodi a, fanmi Mateli pa gen dwa alèz. Alò, Arab, èske sa vle di ou aplodi desizyon peyi Kanada pran kont Michel Mateli, Lamòt, Henri Céant? Jodi a, nou konnen Henri Céant, lè l te Premye Minis, ki jan l t ap manigance pou l t asasinen Prezidan Jovenel Moïse. Lamòt, jodi a ou te ka yon nèg ki kredib, ki onèt, Deske ou te kite son asasen son kriminel son bandi legal ki te vin fèw entegre nan pouvwa an ayiti ou te konnen ou tap pote move tit la e non selman sa tou ou kite Michel Mateli jwew kotel pran Olivier Mateli kob 25 stad la se milyonè l fèl milyonè Olivier Mateli milyonè wi avek kob 25 stad la lè fini ldi w gade nan pak sent terèz wap wè 25 stad la andan pak sent terèz wi 25 stad la chita jodia n di. Kigo se remi gran frè madan mateli ou mete milyon atè pou asasine arab la ou mete milyon atè pou asasine tout ti mesye arab yo jodia se byen konte mal kalkile nou se ayisyen nou se pitit desalin jodia bout tè papa nasyon an bout tè papa jan jak desalin nan mwen eritye deli se eritaj manman m ak papa m ansyen zansèt mwen yo map jwi. Jodi a Mateli prive m de libète m. Mateli prive m de endepandans mwen. Sa k fè sa? Nou bliye an 2004, lè Aristide, m pa di Aristide se se li k meyè, se li ki sen, men Aristide t ap fete 200 zan endepandans lan. Bandi legal, Baz Galil, Gwoup 184, yo te kanpe, yo te fè n pa fete endepandans lan. Se la a wi m fondre nan labou a. Se la a wi! Espri zansèt yo kòmanse enève, yo fache, paske yo wè nou pa ba yo valè. Mwen pa di Mateli pa ta ka leve kont Aristid, men 200 zan endepandans lan, nou wè ki jan gwoup 184 la te kanpe pou n pa t fete 200 zan endepandans tou. Jodi a n di pèp ayisyen an leve kanpe. Leve kanpe pou n atake Mateli pandan y ap koupe viza, achte manchèt, achte gazolin, koupe tèt, boule kay. Se lè sa n ap batay. Nou pa ka kite yon asasen, yon kriminèl tankou Michel Martelly ap mache jwe bal nan tout peyi di mond. Jodi a Martelly te pran ti mamit diri a 6 goud. Jodi a mèsi Martelly, ti mamit diri moute 200 goud. Yon glòs lwil ki te a 2 goud edmi, jodi a glòs lwil la pase a 80 goud. Yon sachè spageti ki te a 15 goud, 2 pou 5 dola, jodi a li pase a 200 goud. Mèsi bandi legal, mèsi Roro Nelson. Mèsi André Michel, madan Ariel ki te dil se avoka pèp la. Jodia Nou leve kanpe Nou di wè Nou nan koup di mond lan la. Koup di mond Nou se balèn Nou se jete dlo. E n konnen depi Brezil pèdi gade Nou pral chache match la nan men Ariel. Depi Argentine pèdi Depi Argentine pèdi Nou pral ka Ariel. Jodi a nou ap chofe pou Ajantin a tout Brezil elimine paske n konnen se sèt kabanyan liberasyon peyi a. Eliminasyon Brezil, eliminasyon Ajantin se li k pral fè pèp sa leve kanpe. Jodi a pèp la se match y ap gade. Jodi a ou nan grangou, ou nan povrete, pa panse match ou te ka gade. Nou pa nan match nou menm. Match nou se jete dlo,